Pandan lapolis yon bò ap fè revandikasyon aprè lanmò 6 polisye nan Lyankou e 4 lòt nan Pòtoprens Siti medam e mesye ebyen Vitelòm yon lòt kote li menm ap frape nan Tòsèl Vitelòm ap frape nan Pènye E jodia la a nèg vitelòm yo anvayi komisarya pèny a nèg yo boulel rapyetè tout polisye k te la kraze rak nèg yo abandone komisarya e vitelòm misye mete dife nan komisarya medam e mesye eben nan video sa tou nou pral fè w tande vitelòm eben ki li menm te fè konnen e li menm ki vin gang konsa se aprè nènèl kasi andre michel rika pyè aryèl anri E fin itilize l, fè l fè barikad, nou wè kòman kesyon barikad sa te bloke peyi a sou Jovenel Moïse, enben jodi a la a Vitelhomme ki li menm sòti nan silans li e se youn nan rezon ki fè enben towo sa a pwisan konsa se paske tout nèg ki nan pouvwa Ariel la se pou nèg sa yo l te batay ki menm bay asasina Prezidan Jovenel Moise 6 pou rive 7 Jiyè 2021. E se yonn nan rezon ki fè w wè operasyon pa janm mennen pou nèg yo demantibile Vitelòm se paske Ariel Henry konnen li gen sosis li ki fri nan lwil Vitelòm kidonk li pa ka touye oubyen fè mare Vitelòm vrèman paske Vitelòm se ansyen konbatan li se ansyen pyon li pou te mete peyi a kote l ye la a. Nou sonje Fantom 509. ki te genyen Abelson Gwo Nèg, ki te genyen Sensi, ki te genyen Yanick Joseph, ki te genyen Vitelòm, Nenel Cassy, André Michel e menm èks direktè pnh la ki se Léon Charles. Se nèg sa yo ki te met tèt ansanm avèk yon pakèt ansyen polisye, gang, E te fè fantom 509 nou wè kòman nèg sa yo tap kraze peyi a boule tout machin depi nèg yo kwaze w sou yon machin li make sèvis de leta nèg yo boule l depi nèg yo jwenn yon bagay se pou leta l ye nèg yo mete dife nou wè kisak te pase medam se mesye sou prezidan jovenel moïse enben jodi a la vitelòm ki li menm sòti avèk 2 men l san anyen e misye deside jodi a fòk li bay andre michel nenel cassy ak tout lòt akolit yo rica pierre. Minis planifikasyon nan peyi a. Rika Pyè, enben tout nèg sa yo te konn chita avèl nan fè reyinyon, enben jodi a la a Vitelòm ki li menm pa sere kras ankò misye lage tout non nèg ki te konn al chita nan otèl pou fè reyinyon avèl pou monte barikad pou kraze peyi a e donk e sou Jovenel Moïse e se youn nan rezon ki vin bay asasina Jovenel Moïse medam e mesye enben nou pral fò tande Vitelòm ki li menm tap pale e donk e nan videyo sa epi genyen tou Guerrier Henri misye korije kaye Yanick Joseph E menm moun Fantom 509 yo jodi a t monte nan Petyonvil e donk nou te gen videyo a la nou pral envite w wè li enben kote Yanick te monte al e montre l ap kriye ak polisye ki viktim yo ak polisye ki gen frè yo ki viktim alòske Yanick sa a menm se Fantom 509 e donk li te ladan SPNH 17 pil dezòd moun sa yo fèt yo te menm di ke se pou Dimitri Vorbe kidonk Yanick Joseph ap travay E se kraze peyi a sou Jovenel Moïse nan SPNH 17, nan Fantom 509, nou wè Yanick ki te konn ap fè pil teyat, pye atè, ap pran pòz ap fè vèvè, bay mistik. Se yon peyi tèt chaje. Antouka medam e mesye nou pral fò tande e gade donk Yanick epi tande deklarasyon Vitelòm medam e mesye bòn ekout tout moun nap tounen. Andy alèz nan yon peyi konsa Se paske se bandi kap dirije E Ariel pral banm rezon m pral fèm tande sa Le polisye yo pran lari a gade la wè la pa egzanp sen mak etsetera petyon vil moun anpil moun te nan lari avèk polisye yo ki pa gen inifòm sou yo ba yo nan lari ok men nèg yo bloke plizyè wout men yo pa ka bloke sou tòsèl paske zòn sa se zòn ki okipe pa vitelòm li pa fasil e l tèlman pa fasil, majorite polisye k te nan komisarya Pernier a yo kouri kite l. E selon enfòmasyon ki pataje ta sanble ke jodi a nèg Vitelòm yo desann yo mete dife nan komisarya. Yo boule machin ki te kanpe devan, gen dwa se machin moun ke yo te kanpe pou plak asirans, epi yo mete dife ladan yo. Pa gen pwoblèm. Mentnan, gen yon bagay ki fèt jodi a ki atire atansyon m. Ki kote Ariel pase pou l rantre lakay li la sosyete? Tande peyi a, Thomas Maguilène, ki kote Ariel Henry pase pou l antre lakay li? Nan zòn polisye yo te pè pase a, se la Ariel Henry pase, e menm yon peta pa tire. M pral konprann yon lòt bagay, tande byen. Polisye yo pè al bloke sou Tòsèl paske zòn sa li kontwole pa Vitelòm. Se sèlman espas sa nèg yo pa kòm si pat gen twòp danje. Ebyen se li menm Ariel itilize pou l kapab antre lakay li trankilman. Malgre tou, bakòp sanble se nèg lame yo te nan bakòp sa a, nèg yo vide bal sou tout moun ki te la. Polisye nenpòt tout moun yo vide bal sa t pran t pran a hauteur d'homme gen 2 moun ki blese par bal yon dam ki ap vann nan zòn nan e yon moun ki te vin sipòte mouvman polisye yo vivi mitchel yon bakòp ki te dèyè a nan kòtèj ariel sanble se nèg lame yo te ladanl yo wouze yo vide bal ekoute gon jounalis kap pale ak vitelòm la sosyete tande kisa misye di. Misye dakò ke pouvwa ki la a, se pouvwa l. Pouvwa Ariel la. Se li menm ki akouche Ariel Henry. E Vitelòm, misye dakò ke nèg sa yo ki la a k ap dirije, swa yo nan ministè, yo nan lapolis, se patnè l yo ye. M te di n sa paske jan m wè misye alèz la, m di ke misye s on nèg ki byen konekte. Paske m pa konprann yon chèf gang alèz nan yon dimansyon konsa nan yon peyi. An mesye, kòm si pou Vitelòm la, l'ap tiye komisè polis, l'ap tiye enspektè polis, l'ap tiye ajan udmo, cimo, usgpn, l'ap tiye fòmatè nan akademi, direktè lekòl nasyonal polis lan l'ap tiye l' la a. Epi pèsòn pa janm di l' anyen, ou pa wè misye se yon nèg ki byen konekte? Ou pa janm reflechi sou Vitelòm kòm nèg ki parèt plis pwisan la a aktyèlman kòm chèf gang? Paske misye konekte monchè. Lè w sou pouvwa w fè sa w vle tande Vitelòm? Kote Vite? Tande misye. Vitelòm di sa pou peyi an, tout moun konnen ke ou se nèg a zam e ou te kanpe ansanm avèk lanmò san jou, ou di w se nèg a zam ou pa janm jwe, tout moun konnen ke ou gen zam ou avè w. Vitelòm inosan. E ou ka, ou ka petèt jan peyi an, jan nasyon an, jan ke y ap fann ou nan medya, nan medyatalizasyon nan peyi Dayiti a, si l pa sa, di l pa sa. Vitelòm gendwa pa fè 100 kidnaping. Vitelòm gendwa pa ka pa fè 200 kidnaping. Si gon gwoup polisye k ap fè kidnaping, di men tèl kidnaping ki te fèt, se yo ki te fè l. Ou menm Vitelòm, èske ou pa fè kidnaping? Bertho, Se youn nan rezon ki fè m di w, moun ki pè pa ka kanpe sou moun. Evidamman. Kèlkeswa yon nèg k ap fè yon zak ki pa ka asime l, Se paske l pa kwè nan tèt li. Trè byen. Ok? Trè byen. E mwen te di l, avan ke m te pale avèk lanmò, m pale a zo, m pale a lapli, nou te gen yon lyen e m di l ke n te gen yon chita pou n te kreye yon, se s kon apèl yon forum de fantôme. Lè sa a n te chita avèk de wo grade. Site l. Manman mye plase o nivo di gouvèneman aktyèl. Site non. Mwen te di l yè nan pwen près la. Trè byen. Tout nèg ki fè pati de gouvèneman sa aktyèl sa la, tout nèg sa yo fè pati de ekip ki te fè san koule, ki te fè mò pou yo te ka patisipe nan gouvèneman sa la. peyi an, dyaspora ayisyèn nan kap soufri, ki konnen ke nan ki nivo yap detwi jèn gason nan peyi a, ki konn nan ki nivo ke yon pakèt nèg nan gang nan peyi a, epi se nèg a sapat lan, se pitit sòrèt lan, yap di a, e kòmsi yap bay pote tout chay yo, aprè tout planifikasyon fin fèt ansanm avèl. Bay peyi a 5 grenn non Vitelòm, fè sa pou nasyon an, fè sa pou la repiblik, fè sa pou tèt ou, fè sa pou pitit ou, fè sa pou fanmi ou. Bay peyi a 5 grenn non. Nou chita avèk ex senatè Nenel Cassy. Se paske l pa kwè nan tèt li. Trè byen. Ok? Trè byen. E mwen te di l, avan ke m te pale avèk li, lanmò, m pale a zo, m pale a lapli, nou te gen yon lyen e m di l ke n te gen yon chita pou n te kreye yon, se skonapèl yon forum de fantôme. Lè sa a n te chita avèk 2 wo Gradé. Si te. Tèlman mye plase o nivo di gouvèneman aktyèl. Si te non. Mwen te di l yè nan pwen près la. Trè byen. Tout nèg ki fè pati de gouvèneman sa aktyèl sa la, tout nèg sa yo fè pati de ekip ki te fè san koule, ki te fè mò pou yo te ka patisipe nan gouvèneman sa la. peyi an, dyaspora ayisyèn nan kap soufri, ki konnen ke nan ki nivo yap detwi jèn gason nan peyi a, ki konn nan ki nivo ke yon pakèt nèg nan gang nan peyi a, epi se nèg a sapat lan, se pitit sòrèt lan, yap di a, e kòmsi yap bay pote tout chay yo, aprè tout planifikasyon fin fèt ansanm avèl. Bay peyi a 5 grenn non Vitelòm, fè sa pou nasyon an, fè sa pou la repiblik, fè sa pou tèt ou, fè sa pou pitit ou, fè sa pou fanmi ou. Bay peyi a 5 grenn non. Nou chita avèk ex senatè Nenel Cassy. Nenel Cassy. Nou chita a Mèt Michel. Andre Michel. Nou chita avèk direktè aktyèl la. Se fè pati de manm. Kiyès e wap pale direktè aktyèl ki pa ki pati? Direktè de la polis. Sa vle di Frantz Elbé. Fè pati de lekip. Sa vle di Frantz Elbé. Frantz Elbé. Ok sa fè 3. fè pati de lekip. Nou chita avèk le premye minis avan ke l te kote l ye a. Ekoute byen, sa vle di ou pa sa, Ariel Henry wap pale la? Tout moun nèt sa yo chita ansanm avè nou, Ariel Henry kiyès ki akouche l? Se lanmò Jovenel ki akouche Ariel. Ok, reprann non sa pou nasyon an k ap tande w paske Vitelòm wap pale la verite. Notre premye minis, notre premye minis, notre reprezantan, le chèf du CSPN. Ariel Henry. E nou chita avèk le ministre de la planification. Sa vle di Rika Pierre. Rika Pierre. Trè byen. E nou fè divès rankont o nivo Dèlma 75. Nan ki baz? Nan ki lokal? Kay un ex depite. De ki depite? Depite Senril. Senril? Depite ki? Nou chita kay depite Senril, nou chita kay Gary. Theriel Thelus anndan foumi an pot tout pou. Pitit ou fè sa pou fanmi ou. Bay peyi a 5 grenn non. Nou chita avèk ex senatè Nenel Cassy. Nenel Cassy. Nou chita a mèt Michel. Andre Michel. Nou chita avèk direktè aktyèl la. Se fè pati de manm. Kiyès e wap pale direktè aktyèl ki pa ki pati. Direktè de la polis. Sa vle di Frantz Elbé. Fè pati de lekip. Sa vle di Frantz Elbé. Frantz Elbé. Ok sa fè 3. fè pati de lekip. Nou chita avèk le premye minis avan ke l te kote l ye a. Ekoute byen, sa vle di ou pa sa, e Ariel Henry w ap pale la? Tout moun nèt sa yo chita ansanm avè nou. Ariel Henry kiyès ki akouche l? Se lanmò Jovenel ki akouche Ariel. Ok, reprann non sa pou nasyon an k ap tande w paske Vitelòm, w ap pale laverite. Notre premye minis, notre premye minis, notre reprezantan, le chèf di CSPN. Ariel Henry. E nou chita avèk le ministre de la planification. Sa vle di Ricard Pierre. Ricard Pierre. Trè byen. E nou fè divès rankont o nivo Dèlma 75. Nan ki baz? Nan ki lokal? Kay un ex depite. De ki depite? Depite Senril. Senril? Depite ki. Nou chita kay depite Senril, nou chita kay Gary. Theriel Thelus anndan vant foumi. On jou na konprann. Paske bon wè kounye a moun yo plis ap takle mwen. E sa vle di ke pa gen m pap fè kòmantè sou sa. E bon m wè Fritson te retounen m apèl la. Bon m gade si m jwenn li pito. Paske son peyi difisil. E nou pa bezwen kraze kò nou. On jou na konprann. Paske mwen m tap kestyone La puissance, l'autorité de ce criminel notoire qui s'appelle Vitelòm. M tap kestyone dimansyon otorite Vitelòm kòm chèf gang. Epi finalman m rann mwen kont ke pa gen ankenn kote sou latè pou chèf gang pwisan konsa. Mwen di tèt mwen se paske misye pa pou kont li e l pwouve l. Sa di misye nan pouvwa l. Le fè ke misye sou pouvwa l, misye tiye polisye jan l vle, etc. Li asasine, li kidnape moun li vle, li bloke la rue lè l vle, epi pèsòn pa ka di l anyen. Men sou ekran, dividal polisye n pèdi nan Lyankou. An n al fon ti pale ak pdg radyo Pyramid FM nan Gonayiv. N ap pale de Fritson Orelus. Frè m, kòman nou ye? Bonswa e byenveni. Kòman w ye Fritson? ye ki mete pwodui Vitelòm nan sou mache. Jodi a w pa ka monte Petyonvil w al pran pòz sòlda lapolis, se pa vre, pa fè sa. Chers policiers, vous avez intérêt à être vigilants. Mwen m regrèt ke gen de. Nou pa fè de mouvman de sansiblizasyon. Tankou yè m te di m ap gade jodi a pandan m ayewopò m wè Swat, m wè Udmo tout dèyè PM nan. Mwen menm sa m te konseye yè li li bwè pa gen moun k aplike l. Se lè yon minis leve yon maten Epi l tande li te gen twa polisye ki di, A, chèf, dezole n ap antre nan baz nou. Nou pa deside kòmsi rete avèk ou ankò. Men, il n'y a absolument rien comme solidarité dans la police. M ap mouri. Nan salon diplomatik lan s on bagay tèt chaje. Anèl fin. Ariel Henry fon pete kouri son bagay ekstraòdinè e se jodi an mwen konprann pandan m nan ayopò a blan an blan an talè m vle klè nan sa map di a m vle klè nan sa map di a blan an gen lè Fon dil avek Ariel ke nou youn nou pa konnen. Paske m santi kelke pa jodi an jan map gade m wè anbasad amerikèn anba a nan aewopò m santi Ariel se pitit. Ariel se pitit blan. Ariel se pitit blan. Ki nan politik ki dim jodi a. Mon chè la près nou pa bezwen bay etc. M di misye banm yon ti pawòl. Jodi a apre sa. Yo fin rantre nan rezidans ofisyèl ka Ariel. aprè yo fin rantre kay Ariel eseye mete Ariel Henry an dewout. Peyi a dwe fon egzèsis aswè a. E si Ariel te respekte tèt li kòm medsen, kòm moun avan tou. monsieur était supposé à souhait à présenter démission. Ariel Henry n'a absolument rien comme autorité. Ariel Henry, ce soir, n'a absolument rien comme autorité. Il n'est plus le numéro un du CSPN. Pas aucun lode, Ariel ka pase lapolis la la. E si polisye yo te solidè, sa m pral di an grav, dezole hein, c'est le citoyen, j'assume. Si polisye yo ki nan do Ariel te respekte Ariel, depi aprè midi an la, yo te sipoze di PM dezole, e nou pa responsab ou, si w kapab pran nenpòt vòl oubyen rele nenpòt peyi la vin pou w al avè w. Men malerezman, nou pa jwenn solidarite sa yo nan men lapolis la. Pase, m ap gade, m ap reprann, m pa konnen moun ki t ap fè mouvman yo. E sa k fè, nou, nou, gen de bagay nou pa konprann. E si n pa konprann li, l ap retounen kont nou demen. Gen de moun ki va di, sa misyon, apa misyon peche mouvman an fèt? Non. M al pi lwen mwen menm. Si tout polisye ap fè mouvman an vizaj dekouvè, tout moun konn ki moun ki kiyès, superbe mouvman. Men afè mete kagoul, nèg pa wè ki moun non, pa pa pran nan sa. Pa pran nan sa, li pap bon pou nou. Ou mèt kwè m li pap bon pou nou. Humm li pap bon. Men si Ariel respekte tèt li kòm premye minis kòm moun li sipoze dè se swa remèt demisyon l. Mentnan le direktè jeneral de lapolis. Frantz Elbe Vitelòm toujou ap site non elbe. Vitelòm toujou ap site non elbe. Ki relasyon ki egziste ant vitelòm e elbe? Vitelòm jwe yon gwo wòl nan mouvman 2019 yo, 2020 ki pral debouche sou lanmò Jovenel Moise. Vitelò menm di gen de radyo k konn nan mouvman ansanm avèk li, dèfwa li voye gaz lè pa gen gaz, li pran lajan. Jan nan pòch li. Vitelòm di tou. Gen nèg anndan jistis la, se mwen menm ki ba yo tè. Vitelòm di. Gen de moman kote ke mouvman an difisil pou l fè. Li fè de gwo sakrifis pou l sipòte André Michel e Ricard Pierre pou mouvman an konsolide. Misye toujou prezante tèt li kòm yon viktim, kòm kèlken ki non sèlman sè sakrifye, men sakrifye mwayen l. byen l, richès li pou l te kapab rive fè sakrifis sa pou Jovenel Moise mouri pou yo pran pouvwa a. Men si gon bagay m pa konprann, si w gen pwoblèm avèk Ariel et autres, rezoud pwoblèm nan. E sa k fè m mande Lapolis pa al jwe jwèt ki yo menm gen de bagay yo bezwen se atwa ke nap jere tèt demen. Gen de moun ki di bon ki fòmil pou polisye yo itilize jodi an pou yo kapab jwenn sa yo vle. Nèg ki konnen kouman lapolis fonksyone. Men sa mwen menm map toujou di nou e pran nòt de sa. On nèg ou fè anndan peyi a mal tou pandan wap fè mouvman an Boucante la parole. Radio Mega.